Zanmi konpatriyòt TV lakay Haïti.com yo, nou kontan rejwenn nou ankò yon fwa nan dezyèm videyo sa a. Eben n ap pran yon ti tan pou nou remèsye tout zanmi konpatriyòt nou yo e tout moun ki yo menm ap sipòte kanal sa a e pou sila yo ki kontinye wout la avèk nou e pou sila yo ki ale tou Ebyen nap diw mèsi lefè ke ou te fè chwa de TV lakay pou enfòmew e nap diw mèsi paske ou pral envite yon fanmiw, zanmiw, konpatriyòt ou vin fè menm bagay la avèk ou abòne avèk TV lakay haïti.com. Gwo nouvèl ke nou pote pou ou jodi an la gen lapolis ki mete anba kòd gwo kidnapè sa ke nou pral montrew la ebyen misye ap depale donk anba gwo kesyon ebyen ajan dcpj yo ap poze misye Enben misye ki li menm ta enplike nan siveye yon kidnapin ki te fèt sou yon dam ak tout mari li depi anviwon kèlke jou e lapolis ki arive mete lapat sou gwo kidnapè sa misye ap depale misye ap bay pawòl pal men lapolis ki yo menm gen kontwòl sitiyasyon an yo gentan wè misye se li menm donk ki ak lòt konplis li yo ki te fè kidnapin sa e nou pral envitew gade imaj E donk endividi sa a ki youn nan nèg kap bay pwoblèm nan peyi a e jodi a la a lapolis mete lapat sou e donk endividi sa a ke nou pral envite w wè la. Epi tou dosye e e Louko Désir avèk Esaü César la a jodi a nèg yo te nan dcpj ap reponn kesyon bagay la te vrèman manganmen paske tout moun ki te debake an foul pa pil pa pakèt pou al pote soutyen ak Louko e Esaü Ebyen ajan dcpj yo te vrèman brital avèk jan de moun sa yo e selon sa enfòmasyon yo bay ta sanble nèg yo ta doke tèt Louko ak Ezaü anndan paske yo pat vle jounalis antre ni moun patizan Louko Dezi yo e se tout enfòmasyon sa yo ke nou pral envite ou dekouvri anndan videyo sa a. Bòn ekout tout moun, nap tounen pou yon pwochèn videyo. E talè m tap di ke m pa enkyè men nou kòmanse enkyè. Ou pa gen pou enkyè banm banm tou ki evolisyon banm tou dou sa ou pa gen pou enkyè pou pa enkyè se se se se mwen menm mwen siw bagay la san dan liye an an nou pale. M pral di w pou kisa premyèman yo pa dakò moun rasanble pou di kwakseswa ke e ni Ezaü ni Louko e ke yo pa kriminèl yo pa nan bagay sal. Donk moun yo pèdi libète ke yo genyen pou yo eksprime yo. Libète d'expression pa gen sa? Nou pa gen libète sa. Ekom si w vin rive nan nivo, ekom si w vin rive nan nivo jounalis lan pa gen dwa pou l eksprime opinyon l sitou nèg ki nan opinyon piblik yo tankou yon moun tankou Louko Desir. M pa di sa kemekye. Jouk koulye a la a nou gen yon sèvis rara ki la depi tanto. E de zè an de zè bon nèg yo fatige nèg yo bezwen eksprime yo pa rapò avèk solidarite yo avèk Louko epi Ezaü yo pa ka fèl nèg ki te gen pankad pa ka ajiste pankad menm pankad yo non ou pa ka fèl devan dcpj a ou pa ka fè anyen bon mwen menm mwen mwen mwen oblije konfyan pandan mwen kè. pou m di ke nèg yo gen dwa yo bon louko genlè prezidan. Tout fòm d'expression. Gen dwa louko prezidan epi Esaü yon gwo bagay ke m pa konnen paske si se pa sa si tanzantan okontrè kesyon sekirite a li tankou avan te gen anpil moun devan dcpj pil moto talè a la polis yo sot sòti la nèg yo pat vle deplase jounalis yo se ajan dcpj ki sòti menm ki fè chofè moto yo retire moto yo. Donk yo vin rive nan yon nivo yo pa gen enfòmasyon, tanzantan y ap deplase, e moun ki te vin pote solidarite yo, yo pa ka manifeste ekspresyon yo, y ap deplase. Bann rara ki te prezan ap deplase. Se tankou y ap dekouraje nou pou nou tout deplase epi pou sa y ap fè apre yo fè l. Donk, se e la mwen di w ke mwen enkyè. Men kòm mwen menm mwen se yon nèg ki konfyan, mwen konfyan parapò avèk. Yap deplase gradyèlman enben mwen enkyè pa rapò a moun men kòm mwen konnen Louko avèk Ezayu nèg yo se travay yo yo tap fè e Louko toujou bò kote pèp la Ezayu toujou bò kote pèp la e m konnen nan ame konsyans ke m genyen ti jan son w bagay fiktif mwen rete konfyan pa rapò avèk entèvansyon divin nan men la e Josué Lexidor David Ever Donk se Matika Big konplike. Trezor. Sitiyasyon an li yon ti jan konplike ekip lan. Ou imajine w la a, li pral fè 2 zè e pa gen yon kafe, pa gen kenn enfòmasyon siplemantè ke w ka pran. Ta, tanzantan m te konn ba w, ba w biwo yon bagay, m parèt, m fè nèg yo, m di w talè a la m sot parèt, nèg yo fè m menas pou yo fouke bouda m. Donk pou montre w ke e malgre nèg yo konnen w se jounalis, nèg yo konn non w, nèg yo konnen m, men e nou nou la a, men fò m di w. Mwen menm, alò lòt ekip ki la yo, n ap sòti kote nou ye a jiskaske Louko ale, jiskaske Esaü César ale, pou sa nèg yo ap fè a, pou popilasyon an konnen ke se entèvansyon dirèk ke n ap fè sou rezo sosyal yo. Paske Maten Deba a gen dwa kanpe, e radyo a gen dwa kanpe. Ke se entèvansyon sou rezo sosyal yo, n ap rete la ak moun ki vle rete avèk nou, pou si gon bagay k ap fèt, pou nou konnen. Nou klè sou sa wi. Non nou klè. Kay a pa gen wout pa bwa e wi wi. Ban mwen ban mwen ban mwen wè chak fwa ou rele la menm si ou son sizyèm apèl konsa banm banm sa w wè a ou konprann banm sa w wè a banm sa w wè a epi opinyon an piblik la ap analize l. Ok sa m wè a. Wè sa w wè a banm di l se sa w wè a pou w di. Ok men men sam wè sam wè kòmsi gon egzil yo pouse jounalis ki la yo an egzil sa vle di ou pa gen dwa a enfòmasyon yo dezyèm bagay perimèt dcpj a trè sekirize ou pa ka rive a pwoksimite l lòt bagay ke nou genyen ankò kòm enfòmasyon sè ke Ou pa gen dwa eksprime mekontantman w oubyen solidarite w nan moman an. Gon vyolasyon libète dekspresyon an okipe ak sa. Yo fè l de manyè diplomatik. Tankou kote nèg yo kanpe a, yo parèt, yo di mouton pa ka kanpe la, yo pa ka kanpe lòt plas. Yo fè l diplomatik, ou konprann, men ou vin estime ke paske pou w fè mekontantman w pase, ou pa ka fè l devan espas ke ou pap revandike, fèvel devan espas wap revandike a, men si ou jis bò lari a, anfas lari a, ou pa devanl fizikman, si w paka revandike dwa w gon pwoblèm. Epi lòt enfòmasyon ke n te gentan konnen avèk e Jean Sam, Esaü apa e Louko apa, yap tande chak nèg yo de manyè separe. Donk e se sa koulye a l ye epi Men men men men nan tout konsta Jameson sèke jiskaprezan pa gen poz. M di w èske machin transpò kontinye ap pase? Ou pa remake chak fwa m ap pale avè w m mande w sa? Se paske dcpj se nan lari a li ye. Lari a se yon lari piblik li ye. Se sa m pa t vle di. Se sa m pa t vle di. Se pou nèg mesye yo konnen, polisye yo. Se nan lari a li ye. Lari a se yon bagay piblik. Ou pa konn sa kap pase yo yon enstans ou ka konprann gen dwa gen kèk bagay sekrè pa menm gon ti moman poz epi ou moutre mwen menm sa epa nenpòt gwo epa nenpòt dosye k la. Eee alò ee Benson dapre fon pou tout moun alò tout ayisyen kèlkeswa kote l ye a ki pa konnen ki kote dcpj ye pou yo ka konprann sa nap pale a la anfas dcpj an gen yon kanal se pa sa? Wi gon kanal gon kanal pou travèse nan kay pa lòt bò e pa sa? Donk si moun si moun nan si moun nan travèse pa lòt bò se tankou mèt kay ki anfas yo moun ki abite yo ta di yo pa kanpe la tou. Pa kanpe la tou e kanal la. Paske se yon kote piblik li ye se pa yon. Kanal la kanal la se yon bagay piblik. Bon Brenda gen gon kay ki pa twò lwen l se vre men apre sa son kanal men longè moun pa di w anyen m te ka fè yon ti egzèsis la si m al kanpe devan dcpj a la a pou m pale avèk nou la a se gwo menas wi y ap fè sou nou. Wi wi wi wi mwen menm m konprann si yo pa da si yo pa si yo pa asèpte w kanpe la bon mwen menm m plizoumwen konprann men otomatikman w travèse pa lòt bò. M pa wè poukisa pou yo mande w pou w pa konprann paske sa se yon lòt bagay li ye. Paske gen moun ki t avèk pankad, gen moun ki t ap di Louko avèk Ezayi pa vòlè, pa bagay konsa. Yo vin pran pretèks kòmsi se bagay moto. Kèk polisye vini, moun yo pa twò bagay paske te gen plis jounalis, epi ajan dcpj yo sòti yo menm, ou konprann, epi yo fè moun yo evakye epi de tan sa wòt moun prale. Men se pou m di w ke, se pou m di nou ke si tout fwa gen de sitiyasyon nou rive, Laprès, popilasyon an, pa kòmanse konprann ke nou an danje nan tout nivo, enben sa ka rive nenpòt moun a nenpòt moman. E sa m ap di a la, se pa yon kesyon patizan oubyen santiman, se yon bagay de manyè jeneral pou tout moun. Paske se sa ka rive Louko Dezer avèk Ezayi Sezar, ki se 2 vwa otorize, 2 vwa moun konnen, sa k te ka rive Bènabe, sa k te ka rive. Yon jèn tankou Telfò pa egzanp, yon jèn tankou Lexidor ki fèk ap vini. Donk se pou montre w ke nou vrèman menase e pawòl nou m gen enpresyon pawòl nou konometre nan wot enstans yo. Sa w ap di la jodi a la depite, ou pa konn ki sa l ka pote ba ou kòm repèkisyon demen maten. Banm gade yon bagay ansanm avèk ou non. Banm gade yon lòt bagay ansanm avèk ou. Machin trafik k ap pase, bis, bagay sesi sela. Si enpe moun pran nan dcpj oubyen yo abite nan zòn nan, si yo kanpe machin nan, polisye yo di pa kanpe, pa kanpe la? Yo enpeche moun kanpe? Antouka, mèsi Jameson. Donk, ou ava kontinye rete sou plas. N ap pran flash yo chak fwa sa nesesè pou n ka kontinye enfòme. E sètènman, Pierre Martin, nou pral kontinye resevwa oditè yo. Yo va, alò, yo ka toujou rele sou nimewo pam nan. E w ap jere sa, Henri? Yo ava rele sou nimewo pam nan, 31 29 97 07 31 29 97 07. Pi solid ke jamè, m konnen sa kap pase a la paka fè n fè bak. E sa mwen menm map di a Louko ni a Ezayi, nou konnen mond lan, pi gwo pwoblèm mond lan se kesyon de verite. Pase son bagay kap efase. Ke Louko mouri, ke Ezayi mouri, pa gen pwoblèm, men verite ap toujou pale. Ap toujou gon moun kanmenm ki pou pote limyè Pou nasyon sa ki se ayisyen. Mwen menm pa gen pwoblèm kote nèg yo ye yo pa gen pwoblèm tout moun ap tande se sur ke kèlkeswa moun kèlkeswa kote ou plase a m pa konnen ke w pou oubyen w kont sa k ap pase nan peyi an donk m panse ni Louko ni Ezayi ni maten deba an swa gen enpòtans li tout moun konnen enpòtans maten deba e chak moun ki fè pati de plato sa. Donk, m ap di pèp ayisyen, nou konnen verite ap efase, e trè pwochènman menm bib sa nou gen la a, nou konnen bib la se la verite sòti, se la tout bagay ki bon sòti, e pa san rezon ki fè ke ou wè labib se youn nan liv ke lèzòm li mwens. Se paske nou alèji a sa k rele verite. Vwala, vwala, vwala. Alò mèsi Jak Atak, n ap kontinye swiv, se gade n ap gade, n ap siveye, n ap swiv ki sa k ap pase dcpj. Jiskaprezan, odisyon an li menm l ap dewoule avèk Exaïus César e galman Louko Désir. N ap swiv! Anben, n ap swiv. Wè. Kite nèg yo ale jan yo prale an, ou konprann sa m ap di la, kite yo ale jan yo prale a e Nap di kelkeswa moun nan e pèp la pa gen anyen poul pèdi, Louko Desir pa gen anyen poul pèdi, Martin Debat pa gen anyen poul pèdi. Klè. Vwala se Nap pouse. Jacques. Ok, ok, anfòm, anfòm. Mèsi Jacques Attack, nou pral Rien de rien.